Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Tout bagay anfòm, bon se sa ben. m'a dit non, euh, bonne semaine et déjà bon week-end Pascal, parce que ben, nous sommes en période Pascal. Ben oui. Alors, pas Pamoli, puisque nous connaissons Chanel Sahal est là pour capable informer nos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on commence par cette note vraiment triste. Bonsoir Mwen salye nou e mwen espere ke nou tout anfòm gras a Dye. Mwen se Toussaint Gabriel Ketchina, pitit fi enspektè Bolivar Betty, ki soti nan nevyèm pwomosyon pnh lan an 1995 jiska dènye soupir li jou Kite, mèkredi 6 avril 2022, a 7 è PM. Mwen fè Voice sa pou m solisite èd chak moun ki gen posibilite e bòn fwa, paske mwen nan difikilte pou m fè antèman manmi m. Kadav li deja gate ak bay movèz odè. Anplis, m pa gen kote pou m abite avèk ti frè mwen, ni grann mwen. Kay lan bout, m pa gen manyen pou m peye, m p ap travay, se manmi m ki te an chaj de tout fanmi an. Donk, sa t ap fè m byen anpil si nou ta konte kontre mete men ban mwen bay piti pa chich. Mèsi davans paske nap edem antere manmi si gen moun kap viv aletranje ki vle edem men nimero telefòn mwen pou nou jwenn mwen se 33 68 60 43 si nou vle fè yon transfè par western oubyen par cam. pitié pour moi et que nous gagnons en en, Merci et que bon Dieu bénisse nous. Au revoir. Écoutez, cette fille-là qui lance euh, un appel à tous les bons samaritains, déjà, elle quitte numéro de téléphone E si yon moun vle kontakte l yo kapab kontakte l se triste dantandr tou sa paske lè w an ayiti pa gen nouvèl ou pap tande wè paske sa manman e li tap sèvi lapolis ben ekoute jounen jodi a la li pèdi manman l menm funeray la se nan difikilte pou yo rive fè li donk el a bezwen de votre soutien mwen panse ke anpil bon samariten ebyen pèmèt mwen pleonasm lan ap parèt. jenere pa rapò ak sitiyasyon sila. Sa manman, ebyen li fè anpil bagay nan lapolis la men jounen jodi a men kòman li pèdi lavi l e ke pitit li nan difikilte, moun lakay li nan gwo difikilte. Se konsa peyi sa ye, ou ka pase tout tan w ap sèvi peyi a e pi le jou ke ou pèdi lavi w ou pati ebyen ou kite. m ta kapab di dè dizèn de moun an difikilte paske kant gen yon moun ki se pilye familyal li ebyen ou ta kapab di tèt ou ke tout responsabilite repoze sou do moun sa imedyatman moun sa li menm li pèdi lavi l ebyen m ta kapab di toutè baskile pou lèzotr manbre de la famiy. et d'autres proches. C'est triste mais écoutez, on est en Haïti, tout peut arriver. Nou prale nan Martissant, kote ke enfòmasyon rive jwenn nou yè, te gen anpil kout bal nan Martissant. Sa devyen kan menm le kotidyen dè jan ki abit laba paske le fèt ke sa fè pati de kotidyen ou, ou pran pou yon abitid. E se la Pwoblèm nan ye paske lè w vin pran yon bagay m ta kapab di ki parèt kòm yon danje e ki vin yon abitid pou ou, sa vle di ou kouri danje a chak jou. E se pa twop evidan de frole le danje kotidyen. Ba wi! An tou ka, fò n di ke Matisan, anpil kote nan Matisan, se pye bwa ki leve nan lari. Dènyeman, genyen yon zanmi m. ki abite anba a, Kafou, e ki abitye fè ale retou Martisan, Pòtoprens. Epi li fè konsta sa pou di a ke, ben ekoute, RL prod bagay yo grav. Jounen jodi a la, Matisan fini. E mwa je kòm lenpresyon ke sa deranj pèsòn. Alò, pèsòn se pèsòn ki o nivo de leta. E sitiyasyon la depi yon bon bout tan. E sitiyasyon sa li menm li ap kontinye? Sou kiyès sa gen enpak? Sou popilasyon an. Sou moun ki ap fè monte desann. Sou chofè kamyonèt yo defwa ki pran anpil risk pou kapab pase nan zòn sila. Men sa ki rete nan blòk bò Palmera mezanmi pou moun ki te konnen zòn sa. Pandan nou nan Matisan fòn di ke Kris la sèmante afè bagay pou nèg ap vòlè a li menm li pa vle antre nan lojik sila. Dènyeman ou wè nou te fon emisyon pou nou di ke ben li te pase a lenfinitif plizyè nan sòlda li yo je kwak se il etè o nombro de 4 paske nèg sa yo ap fè sa ki pa sa e li menm li di non. Ebyen yè genyen enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòmkwa Kris la ta egzekite yon sòlda. Ki li menm ap pran plezi li pou kase kay moun o nivo de 23 a. Solda sa pèdi lavi li. M ap chache enfòmasyon pou nou pou m kapab konnen ki solda sa a. Ebyen eh Krisla pase a lenfinitif. Nan dènye moman sa yo m ta kapab di ebyen eh Krisla di ke ekoute depi yon nèg ou kapab genyen filozofi mòtifè paske eh. Lè yon nèg ou se bandi ame, koute, w ap batay, ou kapab fè yon seri de bagay. Men, kesyon ti vòlè a, ebyen l di, ekoute, depi yon nèg fè l, mwen m konnen, ebyen w ap jwenn avèk mwen. Tèt chaje! E, genyen yon machin, Dye ki desid, machin sa fè aksidan wi. Alò, machin sa, fò mwen di nou ke machin nan woule Nan yon mòn, e lè w ap gade pou wè bagay la vrèman tris, paske aparaman kapab gen moun ki mouri nan aksidan sila, gwo bis, Dye ki desid, ebyen bis sa li menm li woule tonbe. Antouka jan map gade bus sa la ki tonbe a aparamant kapab genyen plizyè mò paske jan bus sa woule a mezanmi tèt chaje antouka genyen anpil vèsyon kap sikile kòmkwa se ta sakrifis ki fèt. Paske nou rive nan yon moman kote ke bon tout nèg ap fè sakrifis e sakrifis lan ou kapab fèl nenpòt ki moman. E nou konnen ki sa ki peze sou do Dye ki desid paske se kelken anpil moun pè o pwen ke gen enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa te gen yon gwoup de bandi o nivo de Martissant ebyen yo menm ki te fon pote boure sou yon bis Se yon rezime daktyalite sou RL prod. Konferans sa a se lokazyon pou gouvèlman ayisyen an ak patnè finansye entènasyonal yo diskite sou mizanplas yon sistèm finansman risk ak dezas an repons ak chòk klimatik yo. Reprezantan Gwoup Bank Mondyal la salye inisyativ sa a bò kote gouvènman an e angajman li nan devlopman strateji finansman risk. dezasyon. Je voudre au nom du group de la Bank Mondial salye l'initiativ du gouvernman. et son engagement dans le développement de, cette stratégie de financement des risques des désastres. Je me réjouis de participer ce matin aux différentes présentations et aux échanges qui seront, j'en suis sûr, fructueux. Finalisation stratégie financement risque des achats, c'est une nécessité pour Haïti, selon le ministre économique et financement Michel Patrick Boisvert. Face à ces risques multiples et récurrents, la mise en place ex ante d'un système de financement des risques de désastre en réponse aux chocs climatiques et autres catastrophes est une nécessité urgente et impérieuse pour notre pays. Nous tenons à ce carrefour précis à saluer les efforts de la Banque mondiale, mon gouvernement s'est engagé à intensifier l'opérationnalisation de la politique nationale de protection et de promotion sociale. Il faut maintenant consolider les acquis et renforcer les capacités financières de l'État afin de prendre des décisions appropriées de manyè a atenye lenpak sosyo-ekonomik, bidjetè e finansye de katastwòf natirèl. Konferans entènasyonal sa a sou finansman risk katastwòf ann Ayiti reyini reprezantan patnè teknik ak finansye, manm gouvèlman, anbasadè, manm kò diplomatik e konsilè, kad nan administrasyon piblik la ak manm nan sektè prive. Nouvo pwogram sa a gen kòm prensipal objektif, Ranfòse kalite òf edikasyon nan sant edikasyon familyal epi amelyore gouvènans nan estrikti sa yo ki otrefwa pat antre nan priyorite dirijan yo, si n ka kwè deklarasyon direktè ansèyneman fondamantal edikasyon nasyonal la. Demach sila patisipe nan angajman Leta peyi Dayiti Pou soutni edikasyon enfòmèl la, daprè deklarasyon Kendy Nicolas ki plede an favè enplikasyon tout sektè nan peyi a nan nouvèl dinamik sa. Sinyal lan klè paske Leta vle angaje l e kòmanse angaje l pou l soutni edikasyon non fòmèl la. E nan angajman sa, Leta pa vle kite pèsòn Nous voulons faire avec tout le monde, avec tout acteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je dois vous dire que ce n'est pas facile de comprendre les changements et encore moins de les intérioriser et de les accepter. Surtout kantil provyen de milye osi kompleks ke l'edukasyon. Nan diskou l pwononse nan sikonstans lan, reprezantan biwo Linesko nan peyi Dayiti mete an avan wòl enpòtan sant familyal yo nan rediksyon povrete e analfabetism an Ayiti. Jean Luc Tondreau envite dirijan yo miltipliye estrikti edikasyon sila yo atravè ansanb teritwa peyi a, nan perspektive sila. Il ne fou pa oubliye ke le centre el la pou reduire l'analfabetisme en Haïti. Et si nou observons diferent rapport ki son publiye dan le pays, le rapport EMUS, j'ai regardé le dernier rapport, il y a une féminisation de l'analfabetisation en Haïti. C'est-à-dire, quand vous voyez le taux d'analphabétisme des personnes âgées de 15 à 45 ans, par exemple, dans EMUS, vous voyez, la majorité des analphabètes sont des femmes. Si vous observez les taux de prévalence du sida en Haïti, vous voyez le taux de façon au niveau national, c'est environ 2%. Kan vou pwene la prevalans dè zòm se 1 pwen 6 pousan, men kan vou regade le to de prevalans pou lè fam, se 2 pwen 7 pousan. Nan prizapawòl li, reprezantan Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl la, Auguste Demezar, pwomèt l ap travay nan tèt kole avèk Sekretè Deta Analfabetizasyon an nan lide pou pèmèt, Plis jèn jwenn fòmasyon nan sant edikasyon familyal yo. O non Minis Edikasyon Nasyonal Nesmy Maniga, mwen tenu pou m di sektè an e patikilyèman Madanm Sekretè Deta a ke n ap fè wout ansanm. Nou prale gade pou n ka rive reyèlman reponn a sèten bezwen urjan e jan Luc di l lan, nou gen yon popilasyon feminin trè vilnerab, nou pa ka chita. Lekòl pa ka tann, sant de edikasyon non fòmèl pa ka tann. Atelye sa a se yon ak fondamantalman teknik ki dwe kontribiye nan finalizasyon politik edikasyon non fòmèl la ki te adop a linanimite 21 mas 2021 pase a, si n ka kwè deklarasyon sekretè deta analfabetizasyon an, Sandra Sen Jòj plede an favè mizanplas yon mekanism k ap gen ladann divès ministè ak reprezantan sektè prive nan kad aplikasyon plan sila. Nou pa ka fè edikasyon non fòmèl la san INFP, san Ministè Agrikilti, san Ministè Travo Piblik, san Ministè Afè Sosyal, san Ministè Kondisyon Dwa Fanm, elatriye. Kidonk, fòk nou kreye yon mekanis pou nou tout aktè etatik yo pale. Nou pa ka fè edikasyon non fòmèl la san nou pa travay nan tèt kole ak aktè ki nan sektè prive a. Fòk nou soulinye gen anviwon 127 sant dedikasyon familyal sou tout teritwa peyi Dayiti. Nan kad katriyèm anivèsè Ino a, nou genyen pwojè sila a, se pwojè pou reyalize 10 fowòm depatmantal e yon fowòm nasyonal sou kesyon edikasyon a sitwayènte, men sou kesyon. Konba politik ke Jacques Simard Alexis mennen e jounen jodi an n ap komemore 100 tan depi ke li te pran nesans. Gwo gason sa a ke anpil moun inyore donk ke nou menm o nivo Duno nou pran inisyativ an menm tan nou ap mande pou gon lekòl ki lekòl k ap fòme sitwayen moun ki djanm an menm tan tou pou ke nou fon pledwaye pou ke lèv Jacques se pa resi li yo anseye nan lekòl e ke jenès skolè la, jenès inivèsitè a genyen ta di yon ide de ki moun Jacques Stéphane Alexis ye, ki konba l te mennen e poukisa jouk jodi an yo kapab ta di suiv egzanp Jacques Stéphane Alexis pou rive ta di analize sitiyasyon an e konprann sitiyasyon k ap pase la e batay pou chanje l. Donk poukisa jouk jodi an pwojè sila a? Pwojè pwojè fowòm sila a sou kesyon sitwayènte e sou kesyon konba politik sa ki sifèt Alexis. Poukisa nou asosye Jacques Stéphane Alexis a pwojè a? Se paske Jacques Stéphane Alexis se yon sitwayen angaje ki fè yon travay ekstraòdinè atravè liv ki li te ekri, swa ekri politik li, ekri. Dadi roman ke l ekri elatriye e ki pote yon limyè sou sitiyasyon peyi sou sitiyasyon peyi dayiti e ki se konse yon modèl pou jèn yo pou dadi nan sa nou ye la a chak se nan ayiti gen anpil a aprann nou e panse ke jou jodi a jèn yo dwe konnen ki moun ki klas Jacques Spédalexis ki koubal mennen. pou fè peyi a vin yon peyi e ki sa yo menm jounen jodi an kòman yo kapab pati de konba jak ti blan la di an pou yo mennen yon konba pou fè peyi a soti kote li ye la e jounen jodi an pou nou gen yon lekòl pou nou gen pou nou gen yon lekòl kap pwodui moun ki moun sitwayen ki angaje fòk mèt tan nou gen yon lekòl kap edike a la sitwayènte se pètèt sa jounen jodi an nou gen sa e nou gen pwojè sa ki ap lanse ofisyèlman le 17. 2 me pwochen, nan lokazyon jounen nasyonal ansenyan e fèmti premye seri d'aktivite k ap make 31 nan UNNO yo e n ap genyen nan jou sa a 2 aktivite pou make ouvèti fowòm sila yo. Kòman finansman ap fèt, nou gen liv sila a ki se Ayiti Kaswèl Astral te anjwe pèspektiv liv sa a, gen anpil moun ki achte l a pri soutyen. Pri soutyen an se de fwa pri òdinè la. E sa fè ke nou ka nou ka vann a mwatye pri a etidyan an, ou ka vann a etidyan a militan k ap travay. E sa fè ke nou n ap leve nou fon pou finanse fowòm yo. Nou genyen, anplis de liv sila a, nou genyen liv Leon Trouillot a ki se Ayiti et Renforcer la citoyenneté ki ap vann tou a pri de soutyen, de fwa pri òdinè la, pou nou jwenn mwayen pou finanse fowòm yo. E pwojè sila a se yon pwojè k ap finanse. Avèk kòb ayisyen. Avèk yon finansman lokal. Nou nan peyi kote yon gwoup pouvwa gang ki erije kesyon ensekirite, kidnaping kòm zam pou yo sime latèrè epi okipe pouvwa. E panse ke pwofesè Premijou Emanyèl, ki se yon pwofesè fizik, tonbe nan ensekirite sila ke yo planifye jisteman pou yo kapab ta di Te mete depi pou kont popilasyon an nan laperèz, latèrè, yo konn ti rete nan pouvwa a. Nou denonse l, e nou mande popilasyon an, se nou k ap viktim, se nou k ap sibi, nou gen devwa pou nou leve kanpe. E nan sans sa a, nou di ke demen madi ki se 13, demen mèkredi ki se 13 avril lan, nou gen randevou devan lokal RDDH pou nou al pote solidarite nou, pa sèlman bay Pierre Espérance, men bay tout ekip lan. Pou nou man di pou nou di tout asasen yo ke kontrèman sa avanse e ekip sa pou ekip e piti Vincent Gadò e ke nou Dady ap mobilize pou Dady e kenbe Dady mobilizasyon an e le fèt ke Tout asasen yo kanpe sou plan kriminèl genyen pou sasinen non pa sèlman non sèlman P. Esperance men tout ekip la kap fè yon travay ase enteresan nan peyi a. Nou denonse tou deklarasyon Ariel ki di ke gang li yo. M ta di pi enteresan ke lapolis. Si gen bagay, si gen moun ki danjere se lapolis, gang yo pa danjere. Paske gang yo se o sèvis gouvènman ke yo ye. Sa pou di kòman ke nou genyen m ta di de sinik ki asime yo kòm gang, kòm asasen e men tan ki ap soti pou fè popilasyon an pou te leve tèt ba do. Nan sans sa nou mande tout moun pou n prezan demen dizè. Nan rivyè kote nap pral pote solidarite nou bay Pè Esperans. Nou pa bezwen ale nan gwo ale nan gwo done pou nou konnen kouman sitiyasyon lavi chè a li vin pi difisil, kouman sitiyasyon lavi chè a li vin ogmante yon lòt fwa anplis reyalite moun yo vin pi mal. Ou wè nan lari a moun yo preske se yap mache de bwa balan, moun yo preske nan lari a ou wè grangou a make sou vizaj yo. Donk nan yon sitiyasyon kote ke pa genyen pwodiksyon, kote ke se enpòtasyon, donk nou nan yon sitiyasyon kote reyalite a li vin pi difisil. Yon sachè dlo ke nou te konn peye Nou te konn achte 2 sachè dlo pou 1 dola, kounye a la 4 sachè dlo pou 1 dola, e nan ane ki sot pase yo la. Nan jou yo la, nan jounen jodi a la, nou kapab peye yon sachè dlo 5 goud, 2 pou 15 goud, gen de seri de zòn, e gen de zòn menm yo di yon sachè dlo se 10 goud li vann. E yon tèt lay ki te konn vann 5 goud, kounye a la yon tèt lay ap vann 50 goud. E. Yon glòs lwil nou te konn peye 5 goud, kounye a la yon glòs lwil pase 50 goud, gen kote se 60 goud glòs lwil la vann. E yon bokit dlo mezanmi, nou konnen depi moun leve fò w bwose bouch ou, fò w benyen, fò w fè manje si w gen mwayen nan men w. Yon bokit dlo ki te konn vann gen de seri de kote. Mwen menm lè m te timoun, se nan wobinè Kamèt nou te konn al pran dlo. Kounye a la jounen jodi a la dlo vin tounen liks nan peyi a. Yon bokit dlo ki te konn 3 goud 50 kòb ki vin moute 5 goud, kounye a la, se 15 goud pou w genyen pou w achte yon bokit dlo. Gen kote menm se 25 goud pou w genyen pou w achte yon bokit dlo. E yon galon dlo trete, sen galon yo, ki te konn vann 20 goud, kounye a la, li nan nenpòt 50 goud, 60 goud. E, parapò a sitiyasyon sa a, nou genyen CNSA ki se yon. On enstitisyon ki ap reflechi sou kesyon pri manje, kap gade kesyon nouriti. Donk, dapre rapò yo ki sòti nan mwa k sot pase la yo, gen 44 pousan moun ki nan yon ensekirite alimantè grav. Donk, gen 44 pousan moun nan peyi Dayiti ki pa ka manje menm, ki prèske pa leve menm avèk 50 kòb nan pòch yo. E nou genyen koze ensekirite a ki pa janm sispann fè pale de li. Ensekirite sa a, n ap mande èske se pa yon ensekirite fabrike? Èske se pa yon ensekirite pwograme? Èske se pa yon ensekirite ki pou fè nou pè, ki pou fè popilasyon an pè? E pèp la di, kot kòb Petwokaribe a? Pèp la di. Fòk sistèm nan kraze. Pèp la di fòk e e reyalite lavi l chanje. Pèp la di fòk gen bon jan ledikasyon pou ti mamay ak ti lilin, moun ki soti nan pi ba sosyete a. E pou yo fè pèp la pè, yo yo oblije vini avèk yon yon sitiyasyon de kidnapin. E pa rapò a kesyon sa, e nou genyen e e e. Yon enstitisyon ki ap travay sou kesyon dwa moun ki fè konnen ke gen pase 225 moun ki gentan kidnape diran e m te kapab di w 3 diran premye trimès sa yo ki sot pase la e si yo ale yo pran l pou tout peyi a l kapab li kapab double l kapab triple e ankò menm li kapab menm 15 fwa la valè paske sa yo chif sa yo sèlman se pou Pòtoprens lan. E n ap di popilasyon an pa dekouraje, kenbe mobilizasyon an fèm, tann mo dòd, paske pèp k ap batay pa konn pèdi batay. E batay la se nan men pèp la l ye. Se pèp la k kapab chanje kondisyon lavi pèp la. E anplis tou, n ap ajoute tou pou nou di nou nan sitiyasyon kote ke nou gen yon elit ki vrèman pa pran, ki pa gen yon sans de responsabilite. Kote nou konnen ke e e ti nwa yo ki nan elit la ki vle fè sa pou l fè pou chanje kondisyon lavi moun yo, nou gen an majè pati lelit ekonomik lan ki pa envesti nan lasyans, ki pa envesti nan lateknik. Donk se zam ki nan men tout jèn nan katye ki te kapab nan inivèsite, te kapab nan lekòl pwofesyonèl. Nan sans sa a, nou mande pou moun ki kapab. e pote kole e tout fòs viv nasyon an jan kanmarad Merilien sot di l pou yo kapab pote kole pou kapab bay dote peyi a don pwojè dote peyi a don lòt e e don lòt lekòl yon lekòl ki nòmal yon e pou pwofesè kapab jwenn kondisyon pou elèv kapab jwenn bibliyotèk. Depi lè Jovenel mouri, avan Jovenel mouri, Misye nome yon pakèt chèf de gang nan tout tèt meri yo. Kafou se chèf de gang. Pòtoprens se pa pale. Bon, patou se pa pale. Jodi a, lè misye fin nome moun sa yo menm kote a, pepiniè pran nan 4 kwen peyi a, kote ke se kidnaping kap fè patou anndan peyi a. Jodi a nou vle fon pale avèk Doktè Ariel Henry. Doktè Ariel Henry, la koalisyon nasyonal dè sinyatè de akò di 11 sektanm, nou pap chanje pozisyon nou. Nou menm nou klè, nap pote soutyen nou jiskobou. Nap di yon sèl bagay, apre fèt la, Doktè Ariel Henry, Ou sipoze pran tout dispozisyon pou voye ansyen vwayou sa yo ale ke Jovenel Moïse te nome nan tèt kolektivite yo. Paske gen yon bagay ensekirite k ap fè la raj anndan peyi a. Sitou nan le gran Sid, twòp moun mouri nan kat kwen peyi a. Daprè ankèt nou mennen, daprè des etid apwofondi ke nou fè, se mesye majistra Enterimè ke Jovenel Moïse te nome yo, se yo menm k ap alimante sous de finansman ensekirite kidnapin nan kat kwen peyi a. Pou gen yon amelyorasyon anndan peyi a, nou mande ke se chanje kolektivite teritoryal yo. Se sa nou mande. E pa pou san rezon maten an. Nou menm antanke aktè politik, antanke de responsab de la koalisyon nasyonal dè sinyatè de lakò di 11 sektanm, nou fè konferans de près sa pou nou di li pa posib se vòlè nan tout kat kwen kolektivite teritoryal yo. Mezanmi, pòs majistra se bagay ki prestijye. Se premye fwa an Ayiti mezanmi nou wè se chèf de gang kap dirije kòm marisrèm nan peyi a. Menm lè nèg a mete vès sou li, li rele vòlè. Menm lè nèg a mete vès sou li, li rele majistra a kidnapè. Jodi a, m konnen ke Doktè Ariel Henry ou se yon nèg ki lan. Men pou tout dosye sa yo, pou gon gran amelyorasyon, nou mande trè rapid, trè pratik, se pou nou chanje Kolektivite teritoryal yo, sitou moun Kafou mande l, moun Dèlma mande l, moun Pòtoprens mande l, moun nan kat kwen peyi a mande l! Nou bouke avèk majistra zenglendo sa yo. Nan kad pwomosyon yon politik piblik liv ki solid nan kat kwen peyi a ak yon pi bon aksè nimerik, Festiliv ak Tektnoloji, nan tèt kole ak patnè li yo, atelye lekti, ekriti, penti, plizyè fòmasyon sou nimerizasyon ak bibliyotekonomi. Plis pase 150 lekòl ak inivèsite deja reponn prezan nan pwojè sa a. E nou pap bliye santenè Jacques Stephen Alexis a ki ap yon poto mitan nan aktivite ki pral fèt nan plizyè lise nan kapital la ak lekòl klasik. Festival la ap klotire ak yon gwo kokennchenn fwa literè ak nimerik nan lokal Sen Luc Gonzague, Dèlma 33, samdi 7 ak dimanch 8 me 2022. Pwojè ki genyen pnh, Ministè Edikasyon Nasyonal, Pawas Notre Dame de la Caridad, e nou rete louvri pou tout lòt patnè ki kwè nan devlopman nan entelektyèl, pou chanjman Haiti Nouvelia.